Bon detay TV! Wè m kolabore avèw m travay pwòp paske m te toujou konn kolabore a tout nèg nèt depi lontan m pa bezwen konnen ou te popilè pa popilè depi lontan m te toujou konn kolabore a tout nèg nèt depi lontan kèlkeswa mouchwa koulè mouchwa bullshit m pa nan bagay kaka sa yo. Bagay sa yo pou Ayiti, Etazini, bagay mouchwa nwa, mouchwa ble, mouchwa kaka sa pa egziste la pou nou menm. Ou vini Ayisyen ou ye, si n ka ba w yon boustè, n ba w yon boustè. Si s on woulib nou ka ba w, n ba w yon woulib. Si s on pwogram n ap fè nou ka book ou pou n fè w fè yon ti kòb, nou fè yon pwogram nou fè w fè yon ti kòb. Menm jan m konn fè l, Bigis t al fè l, lòt nèg ankò ap fè l. Pase nou menm Ayisyen nou ye, lè n vin bò w isi a n vin chèche menn. Bòt pandan n vin chèche a tou nou pa tèt anba. Nou pa pousi, nou pa mololo menn. Ou konprann? Bon nèg yo konnen we been outside my nigga, we been outside Nou nan state la kèk tan, nou nan lari a nap fè zak Bon nèg yo konnen nou nan lari a nap fè zak, bon zak Lè nou vini nou wè bon zak kap fèt la, bon papye kap manyen, bon bagay Nap vin zòzò sou entènèt Pa zòzò sou entènèt. Ou konprann? Depi ou vin la wadèvè sa w bezwen an ou konnen n ka ba w l. Pa vin zòzò sou entènèt bagay, vin mete tenten nan tèt fanatik bagay, vin nan gèm. W ap fè bon gèm an n fè bon gèm menn. Gèm rap li ye. Paske mwen menm depi m pa fòk a yon nèg m pa fòk avè w. M pa nan bagay nèg. Map koro nan machin mwen epi ou panse nan Depi n paka zanmi n paka zanmi period Ou konprann Depi m pa renmen vayb ou m pa renmen vayb ou M pa bezwen konnen ou te popilè ou pral fè m fè yit I don't give a fuck Depi m paka zanmi w granmoun m paka zanmi w m paka fòse tèt mwen zanmi w Menm jan an tou depi w paka zanmi yon nèg ou pa renmen nèg la pa fòse tèt ou zanmi nèg la menm. Show your true color, show your true feeling Mantalite nou pou n chanje Depi wè depi n chanje mantalite nou N ap wè kilti ayisyèn nan kòmanse pran yon lòt liy N ap wè peyi a kòmanse pran yon lòt direksyon N ap wè kòmsi shit N ap fè bagay ki pi pozitif Tout la se jounen n sou entènèt Pale kaka pale kaka Sa gen yon degre n tenis m gen yon degre n tenis ou Gen yon degre n ap fè konkirans Yon bann bounda chire nou ye Nou youn pa nan Forbes M pa nan Forbes ou pa ladan misye pa ladan Nou tout ap bat dlo pou n fè bè epi n ap pede pètèpètè nan zòrèy moun. An gen n ap pètèpètè nan zòrèy moun nan. Ou gen yon bèl ti tenis, fè ti videyo a ti fanatik ou yo. Fè ti afè w lage sou paj ou. Ou gen yon ti kach nan pòch ou, fè ti flèks ou, fè ti afè w, menm jan mwen menm konn ap fè l la. Ou pa bezwen bagay ap tire pwen sou nèg, ap bagay sesi sela. Pou ki sa la? Ou pa konnen m mwen pa konnen w. Ou pa konnen m mwen pa konnen w. Chak jou m leve ou pa konn ki sa m al fè pou m fè kòb mwen. M pa konn kisa w leve, w al fè pou fè kòb ou. Poukisa m pral nan tèt pa m m ap panse m pi bon ke ou, m gen kòb ke ou, m dis ke ou. Nan! Bay bagay kokorat, bagay pou si. Ou pa konn sa m fè, ou pa konn vi prive m menn. Poukisa m pral panse o, e m gangster ke misye, misye pa gangster, m ka fout l yon kalòt. Ou ka, o m ka fout misye yon kalòt, sa vle di misye pa ka ban m yon kalòt li menm. Tèlman m son wobo, m ka annik vini m fout misye yon kalòt, misye pa ka ban m yon kalòt li menm. M konn sa nèg a gen sou li. Gen nèg ki gen zam yo sou yo wè yo yo sanble mòlò yo sanble egare patnè nèg sa ka tiye w nan yon segond wi so nan tèt pam map mete m ka vini m fout misye yon kalòt misye pa ka banm yon kalòt ki bò sou ki nan ki planèt sou planèt sa sispann pale kaka mesye menm jan w ka vlap la m ka vlap tou It's very simple. Menm jan ou ka voye yon nèg vin fè w la, ou ka voye yon nèg vin fè m nan, m ka voye yon nèg al fè w li tou wi menn. Menm jan ou gen degouden, m gen degouden an, ki sa w ka fè m pa ka fè? Tout sa w ka fè m ka fè. Period. Sispann pale kaka. Fanatik bezwen bon mizik, fanatik bezwen vibe, yo bezwen nouvote, e sa nou bezwen ap ba yo la. Afè kaka n ap pale, bullshit kaka, e kaka n ap pale menn. Nap fè game nou fè game nou pap fè game tou nou pa fè game ou pa fòk a yon nèg ou pa fòk a nèg la fèmen bèk ou dat sèt ou nan ling ou nèg la nan ling ni si wap fè konkirans mizik fè pi bèl video fè pi bèl mizik pou stay relevant map fè pi bèl mizik pi bèl video poum toujou monte pi wo e sak enpòtan. E sak enpòtan. Kòman ou fè konnen djòl yon nèg santi ou te vin bo avèl? Ou te bo avèl? Nèg yo ranse ui. Kon vè konn zòtè nèg a santi. Sa w tap fè? Ou tap fè baki pou li? Nou konn ti jezi a m pap pa fè nou ri. Hein? Ou tap fè baki pou li? Koman zòtè nèg la fè rive anba tou nen w? Se sa yo pa pou mwen yo konpran. Ou konprann? Ann fè bon game menn. Gade ki jan yo vini yo krache sou drapo nou menn. Tire prezidan nou anndan lakay li, nèg yo krache sou drapo a, nèg yo kase ponyèt nèg la, pete zye l tout bagay yow menn. It's crazy man. On bann etranje vini nan yon delegasyon bagay Ou pa konn sa pou kwè sa pou pa kwè yap vire story yap vire sesi yap vire poukisa tout malpwòpte sa yo nou gon peyi pou moun travay pou fè peyi a devlope li sipoze senp konsa nou politize tout bagay menn nou politize tout bagay esak fè n pa janm rive ankenn kote atis nou yo gen baboukèt nan dyòl yo. Paske nèg yo se tchoul politisyen. Atis ou ye, ou ka gon bagay ou di, men ou pa ka anndan vant politik, wap bagay tout bagay politik se, no! Atis ou ye wap vann art man. Se kreye wap kreye, wap kreye art, wap vann art, se sa k enpòtan baz. Yon bann atis baboukèt nan dyòl yo, yon prezidan mouri, youn pa ka moute pou yo di rest in peace. Yo tann aprè 3 a 4 jou epi yap vin radote. Nan! Nou wont e sanwont nou ye, nap fè sanwont sèvi kòlè. Nap fè sanwont sèvi kòlè pase nou pa ka moute pou nou di rest in peace prezidan peyi a sesi. Bon li te prezidan peyi a deja. Kit nou renmenl nou pa renmenl li sesi. Non, paske tchoul nou ye. Nou se tchoul, nou se tchoul, map ba nou l jan l ye a, nou se tchoul. Nou panse si n di sa, e, tèl lòt moun pap ban ti sponsò, tèl lòt moun pap fòk avè nou ankò, dis and dat. Tchoul nou ye. Tchoul. Men atis pa ta sipoze konsa. Ou ka gen biznis relationship avèk yon seri de moun, li rete biznis. Li rete biznis. Biznis relationship, se biznis. M gen biznis avèk misye, misye pa vle w ka avèk tèl moun, sa e biznis pale avèk moun nan, but se biznis mwen fè avèk misye. Yap dakò avè w, you right. Ou byen di l. You said it right. Mwen menm map toujou di nou sa man. M al lekòl, m pran yon ti pousyè konesans, mete l nan tèt mwen. Nou ka wè dèfwa m ap fè entetentment pou m enteten nou, dèfwa nou ka wè e krezi a m ba nou. E nou konn topson a, topson ti krezi, ti sesi, e sa nou vle achte m vann nou sa. Men, lè m chita sou tab la papa, humm. Moun k anfas mwen m ap teste nivo konesans li menn. M ba yon iletre. Yon nèg ou ka anba live mwen lè w pa tou pran kèk ti dòz, kèk ti bagay m ap ba w, w ap jèlbède anba live mwen. Sa e biznis pa w. Pase mwen menm lè w wè m dal lekòl, m rale kaye m, m rale liv mwen, m ap swiv pwofesè. Ti tan m vin fè lekòl la se senkèdtan, sizèdtan m vin fè, m pran ti m pran yon ti pousè konesans. Apre sa w ka wè m nan lari a m ap fè vagabon. Men ti tan lekòl la m tou pran yon ti bagay. Nou wap wèm tout tan ap fè live krèy. Gen de lè lèm sou vibe krèy la wap wèm fè live krèy. Lèm pa sou live krèy wap wèm pa live krèy. Mwen m toujou bay ti jèn yo konsèy. Al lekòl. M sot nan geto. M wè gen nèg ki ap dim se nèg vilaj. M pa nèg vilaj. M se nèg soudal. Wout dèdal. Map redi nou sa ankò. Pa kite moun kap mete tenten nan tèt nou. An di misye soti nan vilaj pa fè anyen pou vilay. Boulchet. M soti wout dèdal. M te nan Lejyon Klan ki te soti Bisantnè nan Site Plis ki kole kole a Vilaj la, yon ravin ki separe yo. M te toujou konn al baze nan baz Lejyon Klan pase m te nan gwoup la. M toujou pale a Echenn Boum Boum, m al Chili, m al jwe Chili. Echenn Boum Boum a telefòn mwen, li Echenn Boum Boum ki ap filme m, nou vibe. Depi nan otèl la mwen avèk Echenn Boum Boum nou link up. Nou toujou pale. Nèg ap pale kaka de mwen Topson trayi sisi menn. Avwe producer m nan ki rele Will la misye rele m misye tonbe ri. Misye di yo pa m tande yo di m ou trayi m. Yo tonbe ri nan telefòn nan menn. S on fason pou nèg yo detwi imaj mwen. Nou pa ka detwi imaj mwen menn. Tout ansyen patnè m toujou ret patnè m. Si gen yon ansyen nèg m pa tande se swa l pa janm rele m oubyen m pa gen kontwòl li oubyen l te gen yon hèn nan kè l li fè wout pa l. Tout zanmim depi lontan. Mikael Bovil, Mikael Mak nou wè la a. Nou pale tout tan nan telefòn. Tout nèg ki will yo ap toujou will e tout moun ki te zanmim ansyen k renmen m e tout moun ki kontan siksè m e tout ansyen zanmi w ki zanmi w gen zanmi w k pa zanmi w ankò. A e fucking biznis mwen, l pa biznis lòt moun. Tout nèg konnen m son nèg ki renmen ede lòt moun, m lò yo, tout moun konn sa. M renmen ede moun, m lò yo. Tout moun wè kòman m move nan game nan. Gen nèg ki, gen nèg, gen nèg ki te pi popilè ke mwen. Lè se, lè m nan pozisyon pou m ede yo, yo rive sou mwen, m ede yo. Moun nan pa bezwen gen plis kòb ke ou ka ede l non. Lontan lè nèg vin Nouyòk, sa nèg te konn nan Nouyòk? Menm pou yo achte manje nèg pat konn kote pou yo te ye. Lè sa m te gentan nan vil la pou konbyen ane. Depi lontan m ap vire a nèg. Pi fò atis ayisyen. Pase nèg yo vin egoyis, nèg yo vin bagay ki fè m m stop bay bullshit sa ye. Lontan lè yon nèg sot Ayiti bay sa yo vin Nouyòk ou pa tcheke Topson. E kòmsi ou manke yon bagay nan vil la ye. But nou pa bezwen pral fè rale mennen vini menm. Sam vle di nèg yo, si nap fon bon game, ann fon bon game. Si nou pap mennen ankò, chèche konnen ki rezon k fè n pap mennen. Modifye bagay yo. Jan Kolonèl di l la, n bezwen yon ti update. Yon ti update. Epi nou tout ka met tèt nou ansanm nou fè kòb. Men si n panse kaka, nap vin pale kaka, vin entimide. Nou pa ka entimide. Bon, pa konn si nou ka entimide lòt moun, men mwen menm nou pa ka entimide m. Pa gen nèg ki ka entimide m nan game sa. Kèlkeswa nèg li ye a. Nou pa ka entimide m. M pa konn pran presyon nan men vagabon. Pa gen nèg ki ka entimide m. Ou ka di bagay pou eseye kraze repitasyon m. Pou eseye fè moun wè m yon lòt fason. Ou ka fè pwopagann ou. Ou ka di sa w vle a djòl ou. Djòl ou pou ou. Men w pa ka entimide m. Pa gen moun ki ka entimide m. Koman ou ye cheri? Ok. Koman ou ye? Pwoblèm nou paske m vini. Gade, m ka, m sou yon nèg nan moman, m ka vini yon slogan, epi slogan an fè it depi anvan m fè mizik la avè l. E pou sa n fache a? E pou sa n fache a? M fè afèm Bondye benim la nati benim kitem kite kite ti limyèm sou mwen pase jan nou wèm nice la la papa on vye on bèt mwen ye tou on bèt mwen ye pase m pa nan men m pa enpeche nèg manje papa.